Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon yon paspò 50 mil goud ayisyen sa fè 10 mil dola bout adoken preval la bon wi ebyen bagay yo vrèman grav nan peyi dayiti paske nan moman nap pale la chak ayisyen ap kouri dèyè yon paspò alò sila yo ki poko gen paspò la yap kouri dèyèl yon mannyè pou wè kòman yo ta kapab ale nan yon peyi kote ke ebyen gen posibilite pou kapab manyen kèk grenn dola ameriken. Isit nan peyi Dayiti, sila yo ki fè pati klas ki defavorize an, eben gen moun ki pa ka viv menm ak yon dola pa jou. Paske jounen jodi a la, yon dola li rive nan 155 a 160 goud. Sa ta vle di ke genyen Ayisyen ki pa manyen kòb sa pa jou. Kounya la, gon grenn bagay pou n di tèt nou. Menm si pogram Biden nan te gen yon politik ladann, kelkeswa moun ki nan difikilte, ki nan klas defavorize an, l ap pati kite peyi a. Se sa pou n konprann. Men gon grenn bagay pou nou di tèt nou. Ou pral anvi di ke Ayisyen sa yo kote yo te ye, yo pa t vle fè paspò. Non, an nou pa di sa paske nan ti pwovèb ki di ranje kabann avan dòmi nan je w lan, se prèske se pa lamenm choz. Tande byen sa m pral di nou an. Yon moun ki pa ka manje, ki pa gen ankenn espwa ke li kapab ale menm la Sendomeng, li pa pral, nou ta kapab di eskrime vi l pou li fè yon paspò. Men jounen jodi a la, lè l ap gade an fas pou l wè le peyi paradisyak fè apèl a li, li kapab vini san pwoblèm pa yon senpl aplikasyon de yon moun, ebyen li oblije rantre nan batay. Men ekoute, la fot a ki? La fot a leta. Si leta vle. antre nan yon lojik pou kapab pèmèt ke Ayisyen yo ale tout bon vre, li ta kapab omwen dekonsantre yon seri de sèvis, mete plis sèvis a dispozisyon moun yo. Kounye a la gen yon lòt bagay pou konprann, Leta konbe kòb li fè paspò la? Je ne sais pas. Paske mwen m fè paspò m, sa dat antouka. Men kounye a la, pa bliye nan chak enstitisyon nan peyi Dayiti chaje ak raketè. Akote vakam bourara pou moun kapab antre nan imigrasyon Men raketè yo menm yo fè kèkè. Nèg k ap pran 50 mil goud pou kapab fè w jwenn yon paspò nan de twa jou, epi lè w gade pou w wè, ou poko ka jwenn li. Se yon veritab pwoblèm. Donk, sa vle di pwogram Biden nan mete nou nan yon sitiyasyon kòmsi pou yon nèg peye yon paspò 50 mil goud. Ou pa t ap gen ankenn pwoblèm pou te peye paspò w la pou 50 mil goud lan, paske se avèk espwa ke w ap antre nan peyi Etazini. Men lè w fin depanse l, kòman w pral fè jwenn paspò sa? Se difisil. M ap gade pou mwen maten an gen yon imaj ki sòti vin jwenn mwen depi Miragwàn. Kote ke Muscadin te la. Bagay la tèlman rèd, Muscadin retire kò l. Anpil vakam, anpil bourara. Sa vle di moun yo bezwen ale nan peyi Etazini. E tande byen sa m ap di nou an. Lèzetazini ki vle rann nou sèvis sa a, pa di ke. Li gen bon kè. Pa di ke Lèzetazini li jenere anvè pèp ayisyen an pa le senple fè ke Joe Biden, ki li menm te fè yon deklarasyon frakasant an 1994, lè li te senatè, parlant d'Haiti, m pa bezwen di nou sa l te di, pase m te fè yon emisyon pou m te di sa. Ebyen, jounen jodi a la, nou wè se yon Biden ki vin trè jenere. Mèsi bokou, Joe Biden. Men ekoute, ki enterè k gen dè sa? Nou pap chita sou enterè a paske enterè jounen jodi a la a, se enterè chak grenn Ayisyen. Ayisyen ki bezwen pati pou ale nan peyi Etazini. Ayisyen ki bezwen al chache yon lavi miyò paske bagay la li vrèman difisil. Fò m di nou ke Leta Ayisyen fèk pran yon mezi la. E mezi sa a, bon, se tèt chaje. Nan kad nouvèl dispozisyon ki adopte pa bò kote gouvènman an plas la, ki vle fasilite aparaman aksè ak anpil moun k ap mande paspò, dokiman vwayaj ofisyèl, Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal ranfòse sistèm sekirite ki deja mete an plas lè li itilize chyen de gad. ki drese spesyalman pou kapab konsolide sekirite nan lide pou evite pou lòd ki etabli yo pou yo pa pase anba pye. Sa vle di, mete sekirite. Nan sans sa, pou garanti sekirite devan lokal Direksyon Jeneral Sèvis Imigrasyon nan Pòtoprens, le mèkredi 15 fevriye, polisye deplwaye sou plas e make prezans yo yon mannyè spektakilè lè yo vini avèk chyen. an ranfò pou kapab bay sekirite, sa ki okazyone anpil fristrasyon e kreye tou lapèrèz lakay anpil moun ki te nan yon gwo fil datant. An giz reyaksyon, anpil moun vin depoze oubyen rekipere paspò yo, kritike sevèman mezi sila e pwofite tou pou kapab mande ak Leta pou stope mannèv sila ki sèvi pou miltipliye mòd pèsepsyon negativ Anpil ayisyen ap viktim enpe partou atravè lemond. Tèt chaje wi la mezanmi bagay yo grav. Sa vle di se avèk chen nèg yo vini la pou kapab kwape moun. Nou te wè sak te pase nan taba. Gaz bay, anpil moun pran gaz e kounya la se lòt kote yo kap bay pwoblèm. Se tout kote nèt se bourara. E. Se ta evidan pou nou retounen avèk yon imaj ki te pase depi yon semèn e pou nou kapab fè w konprann reyalite a. Wi m gen yon moun ki sou dosye a moun nan menm lè l te sou dosye a e degaje l se goumen antre kou an. Menm lè w ba moun nan 50 mil goud ou ala li pap menm rantre non pou degaje w pou rantre pou kont ou wi. Degaje w gouye pou w soti wi. Men eske w panse w ap ka rantre pou w al fè aswa a? Menm nan lè sa pa gen kote ankò non. Kounya m la pou domicile la m ap dòmi ankò. Sou sistèm nan, sèlman gen 2 sèl zòn machin e moun pa yo ankò y ap antre. Ou konprann? Ki sa m mande? A ben bon. Mande, yo p ap bay. Leta ayisyen pa ofri moun anyen. Mande, yo p ap bay anyen. Pa mande, sa ki la menm choz. E ben nou oblije reziye nou. Si ta gen yon bagay ki ta pou fèt. Gen premye direktè ki te la, e pa t konsa bagay yo te ye. Sou lanbè la, tèt chaje nèt. Depi le 9 janvye m la. Okay m soti depi 9 janvye m la. Depi yo bay pwogram nan. Paspò ou vin dèyè ou byen fè ou vin fè? Paspò m vin fè m pa ka depoze. Le 15 mil dola, 20 mil dola. Mache te ap mande m pou m fè m pa gen lajan sa yo. Chak jou m mache. Kon ou pa konn kote dlo pase lontre nan bwa joumou. M di an nou pran chans. An nou pran chans. An nou pran chans. Chak jou m pale di manman m prale m te dou ban m lajan. Pa gen posibilite pou te fè l okay? Ese? Pa gen posibilite pou te fèl okay? Bon, pa gen posibilite pou m te fèl okay. Moun ki tap banm sponsor pou m te fèl la, e isi li tap banm, li tap banm pwob la, m tou vin isi m panse m te ka fèl pi fasil isi. E bon, e bon, e nan basen m vin tonbe. Kou kou la pli m tonbe nan basen. Men ou gen moun pou aplike pou nan pwogram Biden nan? Wi e se pa aplike pou ti moun yo gen yon pitit mwen ki dim fè paspò a degajem poum voyel ba li poul ka An pitit ou aletranje? Poul ka aplike pou li Kounya la misye pa vle sa ki fè a pa vle non poutèt mizè sa lap pase al di manmi kitem prale li vle poul al nan lapolis mwen dil non e sak pase ki fè lap pase mizè a la ou konn e manman kouri pou pitit pa gen pitit ki mouri pou manman m oblije Sa son krim ki gen la e. Ti moun mouri e bay gaz yo. Ti moun mouri. Moun endispoze. A nou nou toujou an esklav. Kon gen nou nou beye nou an esklav. Se espre nèg yo fè yo rann sèvis la difisil pou ka peye raketè. Mwen menm m ap di sa klè, nèg yo te ka kreye yon aplikasyon sou entènèt pou tout moun pran randevou, pou yo vini, pou yo vin patisipe fasilman. Men yo fè espre, yo bare l, moun pa ka antre fasil, Epi kounye a pou ka peye raketè pou yo foun lòt kòb. E konsa yo ye. E konsa yo espre yo fè menm. Yo rann bagay la konplike pou pa ka antre. Gade mwen m sou plizyè wayè la m ap moute desann chèche yon paspò. Ayisyen m ye epi pou m pa ka jwenn li. Sa sa vle di? Bagay la pa ka ap. Ou gen machin gen leta, leta pa ka achte machin jan l vle. Alò yo pa ka mete anplwaye kantite yo vle. Alò yo pa ta ka kreye yon aplikasyon sou entènèt pou moun pran randevou. Non, yo fè w pa ka pase epi yo met lòt moun akote k ap pwopoze w lajan akote. Pou w ka bay epi pou w ka pase. Yo konnen, mannigèt, espre yo fè. Konbyen kòb ou bay yo menm? Mwen menm m peye nòmal, m pa pral bay raketè manje lajan m, pa egare. Men sèvis la fò l ret nòmal pou tout moun ka jwenn li. Men lè yo kwense l konsa moun pa ka antre, wou vin gen obligasyon pou w bay yon nèg kòb sou kote. Bay yo ka ranje sa, yo ka ranje l. Anmwee! Aba lanbe! Yo ka ranje l. Ke alè de la nouvèl teknoloji nou ye la, lè ta gen mwayen nan men l pou l kreye yon aplikasyon sou entènèt, Pou tout moun pran randevou lakay yo, pou yo vini nan lè randevou pou yo pase. Leta gen mwayen nan men l, gade yon kay yo fèk achte. Gade yon kay yo fèk achte l vit. Alò leta a se machin, se biwo l pa ka mete ladan l pou l met moun travay? Yo pa fè l. Moun ki fin peye paspò yo deja, yo peye l deja, yo vini yo kenbe dosye a lòt moun k avè l nan men l. Di mesye dos yo la poko peye yo te peyel yè wi gen moun kap plenyen pou sa wi mil de mil goud yo fè bay la yo refè moun ap plenyen yo repranl ankò nan men yo wi epi w te bay li deja wi gen lòt pòb wi lanpri dominiken yo la kap pran daso sou nou la sa vle di la poutèt nèg la la yap pran daso sou nou pou ale bay yo l pito pase yo gen kòb wi gen dominiken k vin la ap fè akte nesans yo bay yo fo papye fè yo tounen ayisyen pou yo ka al jwenn Biden mwen menm m pa bezwen al jwenn Biden. Mwen malèz nan peyi m, m ka fè yon milya de goud chak ane. Mwen gen paspò deja, e renouble m, renouble m, vin renouble l wi, m bay tout kòb sa yo. Mwen menm m ka travay pou m fè yon milya goud chak ane, m ka demann m bezwen. M pa bezwen al reta moun, m pa bezwen al travay ak pèsòn. M gen domèn mwen m moute nòmalman, avèk idantite m ak fonksyònman m, m ap fè yon milya goud chak ane, m ap bay nèg anplwa, m ap anfòm, m pa menm bezwen fonpa. Men fò m gen dokiman m. Kòm son nesesite li e se nòmal dokiman m ekspire m vin fè l men li nòmal tou epi lè fini tou si m ka fon si m ka fon al ka Biden si m ka fon al ka Biden m ap pran pi bon fòmasyon lè m fin pran fòmasyon an m ka tounen vin sèvi peyi m pi byen men yo pa ka bay yon lòt dominiken al pran l nan plas mwen sa sa vle di. Si se pou konsa, pou m ta fè yon pyès nan peyi sa a, m prefere pa janm gen pyès menm ankò. Mwen menm, m gen yon vye bra moto. Konn gen pwoblèm gaz. Lè y ap bay gaz, lè m gade m wè nenpòt san moun nan liy, m di, en en, bon m kontinye achte nan lari. Obyen, si m pa gen kòb pou m fè galon gaz la, m mete vye bra moto m yon kote. Paske mwen menm m pa pral nan pote boure, nan fè vakam Janm wè bagay yo ye la a. Sa vle di peyi Dayiti son peyi ki pap janm gen estrikti ladan l menm. Paske ann imajine si se te peyi serye leta tap fè yon jan la pou wè si l ta kapab pwodui anviwon mil paspò chak jou. Eske nou konprann sa map di nou an? Pa biwo wi byen si. Yo ta pral anplwaye yon seri de moun la a depi moun nan vini ak tenb li. Ebyen degaje w pou bay paspò a touswit! Men kounya la a, s on pakèt tèt chaje, s on pakèt vakam, gade pou wè mezanmi nan pwogram nan kiyès ki pi vanse? Kiyès ki pi dèyè tou? Enben se Ayiti wi k plis dèyè. Nikaragwa gentan antre anpil moun, Venezyela, Kiba se la menm choz. Epi nou menm nou la, n ap fè vakam, raketè ap pase agòch adwat, nèg ap fè rara. Kounya gen yon lòt bagay ankò, moun k ap aplike pou moun yo, moun ki bezwen antre nan peyi Etazini yo, Attention à vous! Fèt atansyon a vou! Paske gen yon dil atè a la, gen yon komès k ap fèt atè a la. Gen moun la ki bezwen rantre nan peyi Etazini, lè l kontakte yon moun, moun nan di l, Ben, m p ap kapab non men gen moun k ap fè sa, m kapab mete w an kontak avèk yo. Lè yo mete yo an kontak ak moun sa yo, ebyen yo konn takse yo jiska 2000 dola. Èske nou konprann? Gen nèg la ki fè rezo fosè sou Facebook pou yo kapab fè lòbèy. Sa vle di yo konn pran jiska 5 mil dola ameriken nan men moun yo pou kapab e di yo y ap fè yo aplike pou yo e pi patati patata. Atansyon a vou! Paske bagay la li pa konsa. Kounye a la pou moun ki Etazini yo ki pa ka aplike pou sila yo ki an Ayiti, nou pa bezwen rayi moun sa yo. Sèke yo pa kapab. Moun nan gen dwa gen opòtinite pou li fè kòb. yo mande a, men èske li gen kote pou l resevwa ou? E sa k fè m di w ke mwen menm depi lè pwogram nan kòmanse a, mwen pa pale a moun Etazini. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Paske, imedyatman w al ouvri yon konvèsasyon ak moun Etazini, moun sa kapab mete nan tèt li ke, bon, ou pral mande l pou l aplike pou ou. M rete la. Lè m gen opòtinite pou m vwayaje, m ap vwayaje avèk fyète. Kounye a la a. Sa pou nou konprann, èske tout Ayisyen se menm jan avè m? Èske tout Ayisyen kapab viv tankou Woben Dèbwa? Non. Donk sa vle di ke pwogram sa a li itil yon kote. Menm lè petèt pi devan nou pral wè ki iregilarite, ki sa li gen kòm konsekans. Men pou lenstan, Ayisyen yo, y ap kite. E yo sipoze kite. Paske ban m di yon bagay. Lè w ap viv nan yon peyi, la nan Pòtoprens pa jou de twa kat kidnaping. M pran le ka di jounaliste Jean Thony Lorthe. Katòz a kenz jou nan men ravisè. Kounye a sa yon nèg ap di tèt ou. Ou menm ki se jounaliste, ki gen opòtinite pou lage pye w, sa w ap fè? Ou pa konprann non. Tout nèg pa ka fè menm jan avè m. Mwen menm m ka. Rete atè a la a, m ap vire, m ap tounen. Men m ap veye kò m tou. Men èske tout nèg kapab viv menm jan avè m? Paske mwen m se yon bad boy. Konprann? M se yon bad boy e m gon jan m konpòte tèt mwen. Nèg la pa ka konpòte tèt li konsa. Èske tout moun pral aksepte pou viv konsa? Non. Paske peyi Dayiti, li mande pou w pran fòm ni pou w viv ladan l. M pa vle pèsòn moun pran sa mal. Tout moun ki zanmi m nan peyi Etazini. Paske m chaje ak zanmi. Men, m pa mande yo yon jou pou m di yo pou aplike pou mwen. Paske moun nan gen fanmi, li gen moun ki pi mal pase m. M gen frè nan peyi Etazini, men nèg la l gen madanm, li gen pitit, li gen bagay li l ap regle. Eske m ka al di l pou l aplike pou mwen? Paske ou wè moun ki bezwen w rantre a, l ap jès di w, degaje w prepare dosye w, m ap aplike pou ou. Osi senp ke sa. Moun ki renmen w, ki ta renmen ou antre nan peyi Etazini an. lap diw fè sa. M gon grenn bagay map di yon nèg. Sim te gen moun mwen kite la Russie. Si yo te ouvè vre pou ayisyen lòt bò a. M ta prale. Paske gen bagay m bezwen konnen. Ou konprann? Si yo ouvri pou la Hollande m prale paske son peyi m renmen. Eske nou konprann? Paske e sa ka rive yon nèg gon peyi ou renmen. Gen yon ou pa renmen. Yo ka ouvri euh pou Gwada. Ok. Ou wè la, m pap ba nou manti, nenpòt moun ki la Guyane, ki Guadeloupe, ki Martinique, ki di m l ap fè m antre, m ap fè tou sa m konnen pou m antre. Osi senpl ke sa. Ok, brèf, fò m di nou ke m te pale talè a de Muscadin. Muscadin travay wi. Misye fon bagay lè l te arete bandi an, lè l t ap fòse l pou l te kapab louvri telefòn li an, ebyen gen anpil dezagreman nan telefòn sa. Obou di kont, Eeh m kwè se Kendy. Komisè la fini pa enpresyone Kendy e Kendy aksepte pou kapab louvri telefòn nan bay Muscadin. E lè telefòn nan louvri, yo jwenn anpil dezagreman nan telefòn sila. Anpil kontak Gwo Towo, anpil kontak pasi pala. Ebyen, tout bagay pral piblik. Gon bagay map di Muscadin se juste poum anchene nan menm sans map anbreye nan menm sans avèk Theriel Thelus gen bagay wap fè ou pa oblije kouri rann yo piblik paske telefòn sa lè ou jwenn tout non sa yo gen nèg la k pral gentan mawon ou konprann ou fè ti afèw prive epi kounya ou pral rive sou nèg yo an granmoun èske ou konprann men konsa tou gen bagay ou ka fè an prive epi. ou fè erè ladann. Paske, depi ou chwazi fè yon an prive, ou ka touye moun nan tou. Ou sonje dènye deklarasyon te fè, mis? Lè ou te di ke si e te ou menm pa tap gen tout pale sa yo epi le landmen, le sitwayen a ete rolache. Se pou m di ou ke gen anpil bagay, fòk ou pran anpil prekosyon ladan yo komisè. Wi, anpil prekosyon. Paske, ou ap fè yon travay ki ekstraòdinè dapre anpil moun, pou yon lòt gwoup se bagay politik w ap jere, se bagay bandi w ap jere, men pou. yon grand majorite, sa w ap fè a se yon travay ki pozitif. W ap chase bandi. Men, an nou fè l avèk anpil pwofesyonalism. Paske ou ka kenbe yon bandi, epi grenn bandi sa a pèmèt ke ou arete yon dizèn dotr. Men si ou arete bandi sa a, epi tout moun gentan okouran ou arete tèl bandi, epi w ap fouye telefòn li patati patata, lòt yo ap mawon. Yo p ap fè zòn nan. Èske nou konprann sa m di nou? Antouka mèsi la famiy, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay, pi aprè kès kon di? A la pwochèn!